Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nan emisyon sila. Mwen santi m ap on ti jan pa twò metodik paske lè w ap fè yon emisyon konsa w ta dwe vini avèk chifr pou di ke ebyen vwala depi egzistans enstitisyon an men kantite polisye ki pran bal, men kantite polisye ki blese, men kantite polisye ki menm lese pou kont aprè yo fin sibi yon frakti, men kantite polisye tou. yo revoke m. Otan de chif ki ta fè nou plezi. Men ekoute, je vous promets ke m ap vini avèk tout chif sa yo paske sa mande yon ankèt bò kote enspeksyon jeneral ok pou kapab genyen detay. Men sa ki te enterese m se le kote sosyal de sèt afè. Mwen gen 2 ti videyo mwen pote pou nou. Epi gon twazyèm videyo ki li menm ki pa gen a wè ak kestyon polisye men se plis yon militan. M ta kab di gen 2 videyo ki parèt pi trist. Ki sa l ye? 2 videyo 2 polisye, tou 2 mezanmi sou chèz woulant. 2 jan ki yo menm nan kad operasyon e ki pran bal e ki andomaje. Vwala ojodwi 2 polisye ki yo menm nan enstitisyon an. Jiska prezan avèk objektif ou byen deviz proteger et servir mais écoutez ils ont besoin plus de protection parce que yo sou yon chèz roulant. Konprann byen wi. Lè yon polisye ki tap sèvi la repiblik konsa jounen jodi a nou panse ke li merite anpil atansyon. Eske n konprann? M pa vle di anpil bagay paske m te vle. Sèlman fè yon konparezon pou m di nou ke jiska prezan kestyon sa m ap goumen pou li pou ke lè yon polisye gen yon pwoblèm, lè yon polisye ta tonbe se pa sa nou vle nan egzèsis fonksyon yo, pou ke fanmi yo kapab jwenn chèk sa 1 an, 2 an, 3 an, jiska 10 an. Epi madanm polisye sa pou ankenn lòt polisye pa konvwate, pou ankenn. Siperyè nan lapolis lan pa konvwate sou li lè l ap moute desann pou kapab vin chache ti chèk la. Èske nou konprann? Donk, mwen panse ke gen yon seri de bagay, videyo sa yo, li moutre tou senpleman ke fòk yo fè yo. Se vrèman tris pou nou gade sa, genyen ki di ke yo santi ke yo imilye paske se sèlman ti chèk la yo ba yo. Men ekoute yo oblije. Men ekoute, yon polisye sou yon chèz woulant. Travay la pa fasil, travay la vrèman difisil sitou sou tèren nan moman sa a sitou. Epi n ap mande yo fòs e kouraj epi kapab toujou pridan e menm lòske yon polisye ta rive viktim men li pa, li pike l pa mouri bon lavi l pa fini pou sa, li ta vin arive sou yon chèz woulant l ap toujou kapab rete pou l kapab toujou kont menm si menm si l pa an sèvis men kote l ye lakay la l ap toujou kapab kapab pote yon konsèy ak tout lòt polisye yo tou. Ebyen, jodi a, e, m ap viv a yon andikap, e ke m fè, m fè plis ke 12 an ap sèvi yon enstitisyon, e ke m viktim nan kad travay mwen, e nòmalman, sa afekte m, ou konprann, paske, e, e, tout aktivite m sanse bloke, e m chita sou yon sèz woulant kounye a, imajine w, yon moun ki t ap travay avèk tout foug li pou yon enstitisyon, kounye a, m chita. M pap regle anyen san se se sèlman chèk la e ki pa ka ki pa ki pa ka regle anyen pou fanmi mwen pou mwen pèsonèlman ou konprann sa vle sa vle sa di yon pakèt bagay. Aprè chèk la ki akonpanyeman ou jwenn nan nivo pnh la? Kòman? Aprè chèk la ki akonpanyeman ou jwenn tou? Akonpanyeman ak e ke swivi yo ap fèt e bò kote byennèt e e e sèvis mediko ou konprann swivi kap fèt jiskaprezan men m poko benefisye anyen. Kòman? Yon mesaj alegan de tout moun kap swiv ou la e yon moun kap viv ak andikap. Tout moun kap viv ak yon andikap, m di yo m swete yo kouraj menm jan mwen menm mwen pran kouraj la, m gon fanm fòt ki kanpe avèk mwen e ke si se pat sa m te ka fè tèt mwen mal e ke m te ka m te ka se ta ple pire. Poukisa w tap fè tèt ou mal? Kòman? Poukisa w te ka fè tèt ou mal? A yon pakèt bagay. Pa egzanp? Kòman? Pa egzanp? O, plis ke 12 an wap sèvi yon peyi, wap sèvi yon enstitisyon, imajine w gade kote m ye. E ke kay mwen pa ka peye, kay mwen pa ka peye, pitit mwen se nan kole pye se pou l al lekòl, kòman ou konprann sa ou menm? Ou panse se enjerans leta oubyen se absans leta ki lakoz tout sa? Egzakteman! M pap ba n manti, si se te yon polisye ki te lese pou kont, m t ap chache èd pou m ba li. Paske jounen jodi a la a, chèn sa a, mwen vle ba l yon karaktè sosyal. Paske sa, fò m di nou byen ke. Chèn sa se pou dyaspora l ye ok paske se dyaspora yo kap ede moun ayiti donk nou menm pandan ke nap trete anpil lòt dosye men m te toujou sansible m gon sansibilite sou kòz sosyal nan peyi an depi gen yon bagay ki kapab sisite emwa emosyon mwen toujou pwopoze nou men se pa nan pèspektiv pou ke yon moun konpòte l yon fason pou vin fè rakèt. Non, sa n se fè pa. Paske se nou menm k ap chache kote moun ki pi mal yo ye. Sè de polisye yo pa moun ki pi mal. Men ekoute, sa yo ap viv jounen jodi a la m panse ke fòk on nèg ou genyen yon kè leje pou pa kriye de sitiyasyon w ap viv la. Menm lè w ap viv byen, men ekoute lefèt ke ou se yon chèz woulant, ebyen. y a de quoi se poser certaines questions. Kounya la nou pral fè w tande yon militan, l'un des reporters de RL Prod ki reyalize yon emisyon avèk yon sitwayen, yon militan, li gen yon ponyèt li pèdi pat men an, sa vle di ke se yon moun ki andomaje, li pran. Depi lè sa, m toujou ap nan goumen toujou. M pa janm, m pa janm kite batay la. M toujou akonpaye mas yo nan tout manifestasyon. M toujou ap denonse politik neyoliberal la. Nou vann teleko, nou vann minotri. Lè m t ap di sa, tout moun te di m fou. Se pa l sa k koupe ponyèt mwen. M angaje m nan batay. M gen plis de 25 an m ap goumen. M toujou rete fèm a tèt mwen, a tout konviksyon mwen. Antanke yon sitwayen k ap batay, di nou non se kisa ou fè pou viv? E pou an kisa m fè? M fè kou, m vann feyè, m vann dokiman, m vann liv. E sa m fè wi. Ak ki tip de moun? E afè etidyan? Afè elèv lekòl? E si timoun nan pral nan, si nèg la pral nan, si nèg la pral nan egzamen bakaloreya, si l pral nan konkou nan IH la m travay avè l. Konesans jeneral, fè istwa avè l. Se de sa yo m viv wi. M pa viv de anyen ankò non. E m gen dwa gen dwa zanmi ki fè solidarite avè m, nasyonal, entènasyonal. Se sa wi. Se sa wi. Sa vle di, m ta kapab di ou se yon pwofesè? Wi wi wi wi. E militan an menm tan? Mwen an militan an menm tan. Se sa. e pa sèl politik nou pè. Si w vin la Channmas, si w bezwen trete yon tèm, yon tèm ekonomi, sitou nan nouvèl segondè a, nou wè ki timoun nan lise, m travay avè yo. Ay m tou, m tou, ay kou y ap ba yo, m tou ri, kou yo pa bon. Se nan ki lekòl ou ansenye? Non, m pa, m pa, m pa prèske ansenye nan lekòl. M konn al kenbe kou, plizyè lekòl pou zanmi m te konn al kenbe kou Kwadèboukè. M pa ka al ankò. M te konn gen 2 kou pou patnè m te rele Rony nan nouvèl segondè a. M te konn al Leyogàn tou. M pa ka fè sa ankò paske avèk ensekirite a m pa ka kontinye. Sa pa janm zo anyen pou w ta rive nan ministè edikasyon nasyonal pou w ta mande yon lèt de nominasyon? Bon, yo p ap janm mande, yo p ap janm, ou pa bezwen al pale bagay sa a. Paske lekòl la gen yon koukilòm deja. Son bagay fonksyonnalis. Jiska nou yon ayisyen pa konn sak rele soyuz non. Li pa konn sak rele yon satelit non. Si w di yon ayisyen la lin nan son satelit lap lap di w pa vre. Sa vle di pa gen yon lekòl la. Son lekòl kap dekonstwi ayisyen. Lè nou poko konstwi yon lekòl serye se lè nou fè revolisyon total kapital. Ayisyen pa konn listwa l non. Kijan w konprann yon peyi lekòl la pa aprann ou istwa w? Kijan w pral goumen? Ledikasyon kisa li ye? Se li menm ki leve, ki fè moun vin moun wi. Egzanp, Poutine wap pale a, se lekòl li soti wi. Se edikasyon wi. Ki mennen Poutine kote li ye a la? Ou wè gen yon edikasyon kap konstwi la? E, yon ekip bann pwofesè ki pa gen konpetans, kap rabacha, kap korije pèp a galoya, menm bagay yo ap bay depi 100 tan, 200 tan, menm bagay wi. Lemond. Nou lemond pa estati, tout lemond e dinamik wi. Ann pran egzanp nouvèl Sekou Nouvèl pran echèk, yon bagay ki echwe Kanada e Lafrans pou yo vin avèl la wi. Kisa l ka bay? L pa ka bay anyen non. Di nou non Sekou, èske ou gen madanm, konbyen pitit ou gen? Non, m te gen yon sèl pitit e madanm mwen m pa avèl ankò. Timoun nan yo Bèljik. Chans Bondye ban mwen m. Moun 23 ki gen 23 zan la e pa gen madanm nan kay paske pou gen madanm nan kay fòk ou kapasite ekonomik. Sa vle di nou kapab di ou se yon moun kap viv pou kont ou? Pou kont mwen, wè. Sèl m ka fè ti pachat deyò konsa. E ki yo ka pwese fòm. Zanmi, ban mi diye 100 dola sa vann wi. Ou al nan mache, e 150 dola pou achte vyann kabrit wi. Ki yo, ki yo pral di yon moun nan peyi kapitalis? Fanm nan pral manje pawòl ou, li pral manje diskou, dyalòg ou, li pral manje filozofi ou, politik ou. Se sa li ye zanmi. Fòk gen mway pou okipe fanm nan wi. M pa bezwen al bay tèt mwen. M ka gen yon ti fanm la, m gen yon ti kòb la, m soti m ba yon ti sipachat. E si m ta pran fanm m met nan kay mèt la? Si m ta di sa m ta mechan monchè. M ta kriminèl. Ebyen jodi a nou wè peyi a tonbe nan labim total kapital, nan ensekirite k òganize. E nou wè ensekirite a sa k bay li, se rezilta yon gwoup moun ki pran peyi a. Nan notay depi dat la fè depi lè papa Desalin pèdi vil li fin asasinen anperè a depi lè sa nou wè peyi a ap mal gouvène e nou panse ensekirite sa gon istwa l gon pakou e m panse jounen jodi a la katye popilè yo di gen ensekirite yo se pa nèg yo kal dèyè zam se yon ekip moun nan bodmè a se avèk leta ki pot zam ba yo kote yo ye a yo paka achte zam zam yo se Miami yo soti se ozetazini yo soti. e sou lanmè yo soti, se nan kontrè yo soti. E m panse ensekite sa bay anpil pwoblèm e li fè ou menm jounalis ou pa ka pran lari e kou l pran w yon kote antre lakay ou gen katye ou sot pase yo katye a vid. Sa vle di ensekite sa rantre nan pwojè politik. Pwojè politik ki sa l ye? Se pou Mateli ka retounen opouvwa ankò. Paske nèg yo gen pwojè pou yo pran Lagonav. Nou sonje Lagonav y ap konsiyen li konsiyen ant Hillary Clinton avèk Mateli pou yo pran Lagonav, pou yo pran li Ladelatonsi. Ensekite sa l bon pou nou wè se ti avyon k pral Jakmèl. Ti avyon pran nou kap. Mwen a Rose nou gen kob nou vle ti avyon. Se bato kap pran moun nan peye nou 500 dola. Sa vle di e pandan pèp la viktim nan gon gwoup moun ensekite a fè byen. E nou panse se yon lòt leta pou defini. Yon lòt leta yon lòt politik li li. E se pa moun sa yo la moun sdp e moun Ariel sa yo k la. E li jounen jodi a la nou wè chak kou moun pran lari kont kidnapin se gaz yo bay moun. Se tire yo tire moun. Nou wè la gen plizyè elèv lekòl ki pran bal kote yo te kidnap yon direktè lekòl Jacumè. Se sa bagay la ye. Nou panse leta dezangaje, leta yè demisyone. Sa yo rele politik piblik, fòs piblik yo, pa la ankò. Menm polis, menm lapolis yo pa ka kwè nan li. Gen nan kidnapin tou. Gen nan gang. Se sa li ye. E bagay la gansterize. E gen, gen polisye menm ki, ki, ki, ki, ki avè dè gang nan peyi a. Sa vle di, sa a terib. E nou rive nan sitiyasyon ki grav la. E nou panse, nan sa n ap ap pase la la, kòm prezidan Larisi a ofri nou èd depi nan kesyon Jovenel Moïse la, e madi misye rekonfime l ankò. sou sit Minis Afè Etranje Larisi a, pòtpawòl la Sergei Zakharova, sa vle di, m panse jan bagay la ye la a li pa ka ret konsa. E ensekite a pi gwo kote e ou pa ka gad ann pran egzanp Leyogàn, moun pa ka al nan Rara Leyogàn, lè w rive wè Rara yo vid. Sa vle di se moun Pòtoprens ki konn ale, se moun ki sot Akayè ki konn ale. Sa vle di ensekite a li tou li tou li tou touche tout sou tout kouch sosyal la. Jodi a nou wè ensekite avèk kidnaping nan menm jan apre lanmò Jovenel Moïse men nou konnen Lè Jovenel Moïse te sou pouvwa, yo te toujou ap di se yon kidnaping avèk yon ensekite deta. Jodi a kòman ou konprann sa? Ariel Henry toujou sou pouvwa e bay yo tou kontinye ap repete. Bon, gon bagay ki klè. Phtk pa inosan. Ou sonje sa k pase? Galil e Lamòt te achte yo. Ou sonje bagay sa a? Anel Belizaire te denonse bagay sa a. Galil ki te achte yo. Kote galil sa yo. E yon prezidan fè federasyon dè gang. Se prezidan jovenel ki te fè federasyon dè gang yo. Bal la tounen kont nou jounen jodi a la. E li klè. E m te di w sa talè la. Pò kès ki gen pò yo. Se bidyo. Se bon san. Se apèd. E yo ki kontwòl zam nan peyi a. Se pa e pa ti mesye nan geto yo. Li klè. Yon prezidan pral fè federasyon dè gang. Nou wè sa k pase nan afè sosyal. Yo revoke yon minis. Li klè, e li klè phtk li bezwen retounen renouvle l ankò. Se pou mete ensekirite total kapital ankò nan tout peyi a. Pou lè gen eleksyon pou yo vòlè eleksyon. Jodi a w panse eleksyon posib nan peyi a? Non, li pa posib. Fò dezame tout gang yo. Fò demilitarize peyi a menm jan jan Poutine ap demilitarize Ikrèn. Si w pa demilitarize peyi a, se pouvwa w pral bay Mateli wi. E sa k fè sdp fè yon vye erè lè nèg yo al pran pouvwa avè Ariel. Ariel se yon pouvwa l pral remèt Mateli, antanvyantis. Ki se poulen, ki se poulen Mateli. Se yon konplo n pran. E li te, nou wè sak pase nan lanmò Jovenel la. Misye asasine parenn nan touye Jovenel. Paske Jovenel pat vle remèt Martelly pouvwa. E nou wè, nou wè sak ap pase. Gang Galil, li gen kontwòl pakèt dwòg nan zile a. Yo gen kontwòl zam. Se gang Galil ka alimante tout katye popilè yo. Gang Galil nou konn se yon gang ki gen Kiko Seremi, ki gen Martelly, ki gen Roro Nelson, ki gen, ki gen, ki gen, ki gen Soso Lafamia ki nan prizon. Sa vle di, se gang sa a se youn nan pi gwo gang nan Karayib la. Lè w gade peyi Belevalia 2 pou 100, se pa ti mesye. Site solèy pa ti mesye bèlè pa ti mesye ravin ti bwa ki nan ti bwa se chèf gang nan se mateli liye paske ou nèg ki pye atè li ka achte yon kalil 8 mil dola li ka achte yon zam 15 mil dola sa vle di e kidnapin nan son bagay ki planifye depi nan laboujwazi avè sak rele avè nèg kap dirije leta yo politisyen yo se sa liye e chak kou gen manifestasyon kont kidnapin nou wè se tire yo tire moun yo bay moun gaz li klè e gen moun menm ki di yo idantifye yon kò nan lapolis ki gen lyen ak gang yo. Daprè ou menm, kisa ki ta sipoze fèt? Sa ki sipoze fèt? Se yon soulèvman popilè. Se pèp la pou ki kanpe. Pou kraze barè sa k la a. Si se pa sa a, nou chire. Se popilasyon pou ki leve kanpe avèk de polisye onèt e konsekan pou nou kraze bagay sa la. Pase ti gwoup ki la a yo, yo pa anpil. Ou sonje sou Divalye? E 300 mil tonton makout Divalye te genyen, kote yo? A tout pèp Ekti, lame, nou pa kraze moun da Divalye. Pèp la a dwe òganize l pou l pran pòs kouray li pou l Fann ti mesye sa yo. Epa touye yo non. Paske nou paka asepte bagay sa. E mwen avèw la, nou pa konn kote nou ka ale. Pa gen anyen ki di nou nou fò nou deplase yo pap pran nou. Epi yon peyi paka konsa. Depi yon peyi gen ensekirite, pap ka gen envestisman, pap ka gen kwasans ekonomik. Ann pran sa kap pase latibonit. Peyizan paka fè diri ankò. Chak diri l fè, gang nan vin pran mande l nan di kòb diri a. Chak zòn ou rete, nèg la ap takse w. Sa inaseptab. Peyi a paka kontinye konsa. E m panse fò jenès la a tout pèp la leve. Yo pou fè tèt ansanm pou yo kanpe pou yo chanje bagay sa. Si se Ariel pou di al bay kat nou, al fè wout ou, pou ban yon lòt premye minis ki ka mennen yon lòt politik nan CNPL lan pou nou ka delivre machandiz la. Se pa sa nou tout ap mouri mèt la. M pral gen chans pou m fè nou reviv yon lòt videyo avèk sitwayen sa a ki li menm pale sou politik entènasyonal avèk nou, sitou dosye Ikrèn nan. Lè w fin tande l, ou menm ki gen yon kilti an jeneral ase avanse pase m, wa di kisa w panse.